3 avril 2000, 3 avril 2023, sa ba nou 23 lane depi n konnen asasen Jean Bertrand Aristide te mete avèk ekip li yo te asasine gwo jounalis peyi a ki se Jean Leopold Dominique. Nou te panse ke dosye a se lè ke li majè li t ap jwenn jistis, nou t ap ret tann lè l te gen 18 an. Pou Léopold Jean Dominique jwenn jistis. Men jodi a gen 23 zan, dosye sa toujou nan tiwa. E se si menm gang sa ki rele Jean Bertrand Aristide la, n ap gade a chak fwa ke l ap fè yon gradyasyon, l ap di van ensekirite, li di w ke se. Koudeta 2024 ki bò w? Ensekirite 2004 ki bò w? Ensekirite k gen la a men l bliye si se li menm ki te ame jenès la. Timoun 12 an menm lèt pot ko sot nan nen yo. Se gwo 12 ke l te konn ba yo kenbe. Kòm Mateli menm vin pis ki vin plis pwofesyonèl, li menm l achte gali l. Li retire 12 nan men yo l ba yo gali l. Jodi a, gade byen pou wè lè Martelly te eli kiyès kiyès ta pral lal premye salye li? Jean Bertrand Aristide. Paske se Jean Bertrand Aristide ki te moutre l kijan pou l te federe gang. Jodi a, m ta swete Jean Bertrand Aristide kòm gwo je bourik pou tout moun konnen, resezi l nan sa l ap di yo. Paske pèp ayisyen an pap tounen nan labou ke l te ye a. E se si lè Aristide wè l pral pèdi pouvwa l an 2003-2004, se ame ti jèn gason. Anben jodi a, non sèlman Mateli te konn ap griyen mouda l sou Channmas, desann kilòt, ti jip li sou li, sou tèt cha, Aristid si l te bezwen fè yon bagay pou peyi a, olye l te asasinen Jan Dominik, se Mateli pou l t asasinen, pèp la pa t ap pran. Jodi a, pèp la pa t ap benyen nan labou ke l ap benyen an. Jodi a, 4 pwen 2 milya dola Mateli vòlè. Kòm kòm petro karibe a kòm se URH la pèp la pa tap sibi sa yo nou konnen ke aristid ba nou yon preval preval sa se li menm ki siyen tout min tout richès peyi a vann avèk sektè prive dimitri vòb rejinal boulos jodi a pou aristid kanpe dèyè mikro a chak fwa lap gradye de twa grenn timoun e pandan lap gradye yo a li bliye si se don Lopital sa kel genyen nan taba a. Lè Venezyela tap bay don, Kiba tap bay don. Anben l pran don sa sou non pèp la epi l fè byen prive l avè l. Jodi a n pa vin atake pèsòn mwen. Tou senpleman map di pèp ayisyen an resezi nou pou n fon batay. Pa kite se makak sa yo, pa kite se asasen sa yo kap vin makiye ki ap vin pase pou pi bon. Jodi a si Aristide se t on prezidan l te ye, Mateli pa ta ka nan figi moun jodi a. Lè Aristide, lè Martelly te kanpe nan channmas ap griyen moudal sou moun. Olye Aristide tal touye Jean Dominique, poukisal pat touye Michel Joseph Martelly ki te deklarel son dilè dwòg, li deklarel konn detounen kamyon siman. Son vòlè, son asasen liye. Nou te kitel ap trennen kòl nan channmas, ap fè kanaval joure prezidan. Em pat rele Aristide prezidan tou non. Pase Aristide se li ki metem nan sam ye la jodia. Pase pèp yon prezidan eli pale pèp se premye prezidan ki te eli an ayiti wi pèp la te chwazi votel an mas yal votel an men te pase vòt pèp la nan kaka lè w kite mateli kòm yon ti simòn a yon ti jip sou li ap taye mandal sou ou kisa w di pèp la kounya pèp la leve kont ou epi bandi legal la vin fòme se galil nèg yo met nan kou yo yo fè gwoup 184 yo. Jodia se menm gwoup 184 sa yo pa vle ti nèg po nwè rive nan tèt peyi a. Se menm ti nèg gwoup 184 sa yo kap fè tchoul Reginald Boulos, tchoul Dimitri Vorb jodia pèsòn ti nèg po nwè paka rive nan tèt peyi a. Men poukisa Jovenel mouri paske pol se nwa. E se si, jodi a pou Aristide gen kè pou l toujou kontinye ap krache sou kadav moun k ap mouri Lasalin yo. Jodi a, Aristide pa t janm di anyen pandan masak Lasalin t ap fèt. Aristide pa janm di anyen pou moun Bèlè yo. Li pa janm di anyen pou katye popilè yo. A chak fwa l mete de twa ti jèn l ap gradye yo, bon ti jèn sa yo fin gradye yo pa pou ret nan peyi a. Se Biden y al jwenn. Ilèvre ke l ap gradye yo, l ap fòme yo, men se Biden moun sa yo pral jwenn, yo pa p ret la pou yo mouri pou. Kidnapin nan nan tout lekòl pwofesyonèl, nan tout inivèsite y ap kidnape moun. Konbyen moun ki kidnape nan lopital Aristid, nan inivèsite Aristid la? Anba bouch Vitelòm wi Aristid, inivèsite Aristid la ye. Poze tèt nou kesyon pèp ayisyen an. Nou menm nan dyaspora poze tèt nou kesyon kote van kidnapin sa a sòti. Se Mateli, se Aristid ki te elèv Mateli, yo met tèt yo ansanm, yo kraze peyi a! 36 an, yo di w yo metre w nan konstitisyon 87. Tout pou yo anyen pou pèp. Tout pou yo anyen pou pèp. Epi pèp la menm rete la lap gade yo. Jodia Rèv Aristide kel konse ke konstiyon pral chanje li ka vin prezidan ankò poul vin kontinye ame peyi a. Bandi legal la met nan tèt li, li ka reprezidan ankò paske pa gen jistis. Nou rete la nap gade yo. Jodi a, si Ozetazini te zanmi Ayiti vre, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe pa ta ka kache nan Florid Ozetazini. Kanada, si w ap ba nou kout men tout bon vre, lè w fin sanksyone vakabon yo, yo pa ka lage la a sou teren an. Se galil y ap kontinye achte pou y ape peyi a. Vakabon an pa ka fin sanksyone pou e pa dèyè bawo l ye. Jodi a, si sanksyon ap bay, fòk Andre Michel jwenn sanksyon. Majorie Michel jwenn dwe jwenn sanksyon. Tout asasen kriminèl SDP yo dwe jwenn sanksyon. Bandi legal yo pa gen dwa ap sikile nan figi moun. Jodi a, nèg la sanksyone, se gang li l ap achte, l ap federe gang, epi pèp la lage ozabwa. Menm paspò a yo di w ale a, pa ka jwenn paspò, se 20 mil dola. Jodi a ou pa wè yon sit yon sit yo mete Daily Doc oswa Baby Doc? Daily Doc bon sa bon se m ta m ta ka konprann m ta ka bat bwavo pou li wi men kòm premye moun mwen wè k fè kit pou li a se André Michel m gentan wè se yon bagay ki an favè André Michel li pa an favè pèp la Sonje André Michel te di nou Kat dè malòk la piga nou fè l. Li gen yon pis ladan l ki ka kontwole kèlkeswa kote nou ye. Jodi a e 3 mil dola, 15 mil goud li pran nan men w e pou l fè l pou ou. E si sa yo vin avè l la, se an favè André Michel. Kiyès ki pral gen posiblite pou etabli entènèt yo tout kote? Paske kòb pèp la se nan men yo li ye, se yo menm k ap gen toujou posiblite a. Male a ap toujou lage, li pa ka fè yon grenn paspò. Non peyi serye depi lopital timoun nan te sipoze soti a paspò l. Kounye a nou pran André Michel kòm yon gwo kochon, nou pran Don Kaka ki te di se dènye 18 novanm 2020 pou Jovenel wè. Li pa sanksyone non. Li la nan figi moun nap gade l. Jodi a depi se moun kap batay pou jistis Jovenel tankou lè nap gade Busta John nan Kanada ki kanpe flanbo mobilizasyon l maten midi e swa. Ou pa wè kijan yo itilize Frederic Baron. Pou atake yon jèn gason ki pa pè pran nèj la li mete l tout devouman l nan balans la l pa nan mizè l ap pase a la l pa nan van ensekirite a men l kanada li di yon jou fò l ta retounen lakay men poutèt sa wi e poutèt sa wi ou wè Frédéric Baron sa a delege pa Ariel Henry pou atake tout moun k ap mande jistis pou Jovenel Moïse se byen konte mal kalkile nou di pèp la file manchèt nou debò. Lè n ap gade yon granmoun 82 zan tankou Miland Hyppolite Manika k ap fè krèy nan ministè komès pou Ariel Henry, m panse granmoun konsa s on kote pou l ta ale wi pou y ap channel daypè nan dèyè l wi. Jodi a menm granmoun sa a, lè l foure tèt li nan yon labou, l ap pran ti tap menm jan avèk jenn fanm ki nan krèy. Jodi a n di pèp ayisyen an, batay ki gen la a, se file manchèt nou debò pou n fè yon revolisyon! Papa Dessalines te pou tro batay. M panse ke jodi a li nesesè pou tout moun mete ògèy yo de kote pou n afwonte asasen nèg a vès yo. Jodi a se Babekyou, se Izo, se Ti Lapli, se Vitelòm, se yo yo ba ou kòm gang. Men w bliye si Ariel Henry se premye gang anndan peyi a. Andre Michel, madan Ariel, premye gang anndan peyi a. Jodi a k ap dòmi nan menm kabann avèk Ariel. Li derefize! Pou pèp la rale yon souf nou pa tande kounya a mil goud li peye ti san sal nan lari ap rele viv André Michel prezidan ti malandren a mil goud li peye yo pou fè konferans de près pou li nou menm laprès tou fò n gade figi visye sa yo pou n pa ba yo mikwo paske lè n ap fòme yon sosyete fò n pa detwi sosyete an menm tan. Yon moun pa ka pale byen de André Michel pou n bay kamera pou l ap radote mesye! Jodi a di pèp ayisyen an dwe sezi nou. Revolisyon an dwe fèt nan 4 kwen peyi a. Ariel pap ka bloke sa k pral gen la a. Ou wè Milan Maniga a kòm ti granmoun ti bòt sa a? Gade l pap gen tan pou l fouye ti bòt li nan pye l pou l kouri. Ariel pap gen tan met wòb sou li pou l kouri. Batay ki pral gen la a se koupe tèt, boule kay pou n delibere peyi a. Jodi a n di tout pèp ayisyen ale, al ki bò? Kote n prale? Se kanpe batay, ou menm jèn gason, jèn fanm de 18 a 35 an k ap kite peyi a pa pile pa pa kòn. Ou pa konn sa k rezève pou ou Ozetazini. Ou pa konn sa Kanada rezève pou ou. Ki lè Ozetazini te fasil konsa? An, pandan Larisi gade kòman sa ap vire djòl zam li sou yo a e lè a yo bezwen m, m pa pral goumen pou Ozetazini. M te goumen pou m te ba yo endepandans deja, yo pa t respekte m. Jodi a m pa pral goumen pou m reba yo! Gran pwisans yo poul toujou gen gran pwisans lan nan men yo pou yo toujou ap masakre nou. Pèp ayisyen reveye nou, resezi nou pou n fon bagay ansanm e n mande chak militan yo leve kanpe pa kite yo achte nou pou ti sak diri. Lè Rosmi la rele w li ba w diri a, bon pran diri a epi l bat li a baton gayak dèyè l. Lè Rosmi la rele w li ba w 50 mil goud li ba w 100 mil goud la pran 100 mil goud la gade file l 2 kout baton gayak dèyè l. Lè André Michel rele w, li ba w diri a pran nan men l, file l 2 kout baton gayak dèyè l. Lè sa a m ap wè se peyi n ap fè mesye.